Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nou ap tounen Nan Matisan, Gran Ravin, Ti Bwa tou sa paske ya di nouvo pou vou e mwa je trè pè pou ke sitiyasyon sa a li pa dejenere. Te gon enfòmasyon mwen vini avèk li maten an kòm kwa ya de sòlda yo menm ki nan Gran Ravin e byen nèg sa yo pèdi la vi yo men il sanblere ke seli ki a fiziye se de sòlda la e byen se ta yon pwòch de Krisla. Men il y a du nouveau dans cette affaire. Kisa ki nouvo se ke eske nou konnen 2 nèg sa yo, yo fin tire yo men yo sanse boule yo tou. Mwen gen yon foto ki vin jwenn mwen la kote ke yo mete nèg yo menm kote, yo mete du feu sou yo e si w ap pran san w pou w gade byen sou foto a, heyy mesye kò nèg yo fin boule. pye yo rete. Sètadi, m gen lontan m pa itilize mo sa. E m swete ke pou ta kapab gen yon maksimòm kòmantè avèk mwen sou chanèl la. Nous sommes de retour dans le clan du diable. Le diable continue de frapper sur Haïti. E m ap di moun sa anpil mèsi ki li menm pèmèt ke nou jwenn foto sila. Ekoute byen, nan sa n ta kapab rele yon konfli ame antre Gran Ravin e Tibwa, Toujou genyen yon lòt batay ki ap jwe. E lòt batay la, se la guerre sur les réseaux sociaux. E nou konnen an matyè de guerre sur les réseaux sociaux, le clan de Christ la li parèt trè diskrè. Sètadi, se pa moun kòmsi lè yo fon aksyon epi yo vann aksyon an. Men ekoute, pa rapò ak sa ki pase jounen jodi a la a, Èske sa pa pral sisite yon lòt batay o pwen ke ta kapab genyen yon lòt batay sou rezo sosyo? Paske nou konnen kant les gens de Grand Ravine yo menm yo fè enkirson, yo pote bouyo non baz, ebyen yo toujou fè videyo. Sa ta vle di ke jan bagay la ye la a, gen yon moun ki te fè yon kòmantè. Ki kòmantè moun sa a te fè? Hum! Tèt chaje wi la. Men jiskavan moun sa te fè kòmantè sa a, Te gen yon ti polemik ki egziste, eske nou te swiv kestyon sila? Lè m te lage pòt pawòl lapolis lan ki se Michel Verrier ki te fè deklarasyon sa a nan kestyon pou kapab voye konvwa nan gran sid ki di ke lapolis ap akonpanye yo men li te pwofite jisteman pou dire ke fo pa fè konfyans a sète pè yon pè ki m ta kapab di rive efektiv an kèlke sòt gras a demach sèten notab dan la twazyèm sikonskripsyon o pwen ke sa avè sisite yn grand polemik. La polemik sè ke seli ki sapèl Yvon Jérôme a eu a repondre a madam Verrier an li dizan Ben, madam, regle afè w. Èske se pa ta evidan pou n kapab tounen avèk deklarasyon Michel Verrier a epi Yvon Jerome k ap reponn an retou? Lapolis pran tout dispozisyon pou asire sekirite konvwa yo nan zòn ki a risk yo e pou jiskaske yo rive a destinasyon yo. Gen moun ki ap ki rantre nan negosyasyon avèk 2 bandi. sou pretèks pou rale kay nan zòn sa yo, nan zòn arisks sa yo. Pnh ap atire atansyon popilasyon an, bandi sa yo toujou reprezante yon menas ki sou wout sa yo. Menas yo toujou la. Lapolis ap pran tout dispozisyon pou l toujou akonpanye popilasyon an. Lapolis ap pran tout dispozisyon pou toujou akonpanye popilasyon an paske menas yo toujou la, sou pretèks. Genyen nego negosyasyon kap fèt ah alò fè je nou vle. Ayisyen frè m sè m, nou menm kap viv nan twazyèm sikonskripsyon an, an patikilye zòn Fontamara Matisan Carrefour, mwen vle salye nou nan non komite dyalòg sa a ki konpoze de pèsonalite relijyez tankou prèt, ougan, pastè, N ap swiv entèvansyon 2 responsab ki ta dwe asime responsablite yo ki chwazi pa fè l pou yon rezon pou yon lòt epi pa le fèt ke nou an sitiyasyon de lejitim defans nou chwazi fason pou n defann tèt nou antanke sitwayen epi nou wè dirijan sa yo Se konsa yo chwazi ap voye menas. Madam pòt pawòl, ou voye mizangad bay moun nan sosyete sivil kal rankontre nèg ame. Map fè w konnen madam, fòk ta sispann ipokrit. Eske si se te yon delegasyon de misyonè ki sòti aletranje ki tal rankontre mesye sa yo tap voye mizangad ba yo? Konbyen mizangad ou voye bay des hommes de micro kap fè kanpay de charme kap felisite e remèsye yo chak jou pou tèt yo aksepte mache nan trèv la? Pandan wap fè mizangad eske sa te janm rive kote ke 2 mwa de sla ou te fon parèt nan matisan pou te wè kochon a chen kap manje moun? Pandan w ap voye mizangad la, sa te janm rive pou w te rive omwen devan sant san fwontyè pou wè fatra, labou, dlo ki transfòme zòn nan an la vale de lonb ou de la mò? Pandan w ap voye mizangad la, eske sa te janm rive ke ou fè yon parèt nan lopital pou wè jèn fanm sa a ki fèk fin fè filo, ki pran bal, ki pèdi yon pitit ki te nan vant li jiskaprezan men trip li deyò? Eske sa janm rive pou l te vin nan tèt nou pandan n ap voye mizangad lan pou n parèt nan sant spòtif Kafou pou n gade eta frè nou, sè nou yo ki son de viktim, ki son de deplase, ki pèdi kay yo, k ap pase mizè nan sant spòtif Kafou? Madam, mizangad ou a kenbe l pou ou. Si vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Si ya dè jan ki on pè men franchman mwen mpa pè ou konn poukisa mpa pè paske mtoujou rete kwè ke bagay yo nèg yo kapab jwenn on antant men eske nou sonje kisa kite a lorijin de gè sila sinon sete youn nan eleman yo map diw eske nou sonje ke lè genyen de moun nan gravin ki konn ap fè dè zale retou Nan yon seri de zòn nèg ti bwa yo kontwole, epi nèg yo konn ap fè des exactions, sètadi frape yo, epi di yo se tèl moun ki frape yo, al di ti lapli sa. Premye bagay la ta pral deklannche sou yon gwoup mesye yo ye kote ke yo te voye anpil voice pou dire ke wè sa nèg y ap fè. N ap bay yon repons. E te gen yon ti jèn ki te pale ki di li menm lè l desann li desann an bèt l ap lave nèg yo. Ebyen kòmansman mwa jen baw lagè pete. Babekyou mete bouch nan koze a nèg yo pete batay. Jiskaske moun ki nan twazyèm nan, des notables, yo menm yo deside pou kapab di ben ekoute an nou eseye fon jan la a nou pale avèk tout twa pati yo pou wè. si n ta kapab jwenn lapè. Nèg yo sou wout la, e m ta kapab di kèlke jou aprè, se sa ki vin pase. E fò m di nou ke 2 nèg sa yo, yo touye epi yo boule yo, yo se sòlda Toro ki rele Kili. Alò chèf Kili, aparaman on m'a fait croire ke Kili a se ta ti frè Bougòy. Men ekoute, m pa ta menm anvi site non Bougòy la paske Bougòy se on moun ki frèt tèt li. Kote l ye a, se kòmsi Msye bay nèg yo tèren an, li di mesye jwe, pa menm sonje ke gen yon kapitèn oubyen gen yon antrenè. Ebyen se konsa sa pase. M pa la pou gè, m pa vle gen gè, men m sèlman ap poze kesyon pou m di ke èske Ti Lapli ap pase men nan tèt mesye li yo pou di yo ann poze. Lè m konnen ke gen reyinyon ki deja fèt nan Team Ascenseur, lè w pran yon nèg tankou Titerios ki li menm Leta ayisyen pa konstwi yo detwi yo detwi ou panse si leta. Se pa ou kap vle kenbe l e leta ki wap kenbe l. Vwala si ou wè nan moman m kenbe l m fini lekòl depi 2009 ou wè elim kòm metye yo ban mwen paske leta pap fè travay li pandan l nan menm nan la leta fè travay li pandan m kanpe sou mòn nan m tire 5 grenn bal m mete anba asansine konprann rapid vit yo ka fè yon ti pwojè vin nan zòn nan konprann. Mèsi Menm si Mèsi Mèsi gen nenpòt pwojè. 5 an m pa janm wè pwojè vin nan zòn nan men yon lè kon yon lè konsa m panse yon pwojè ka tra travèse vin jwenn nou. Lè di fon ti pwojè vle di kisa? O E mes e mesye kap wad la pri ki met yon pwojè nan zòn nan fè tout ti jèn ki ka fonksyone kounye a. Donk ou konprann ke yon nèg tankou Titerios ki toujou sou batay, ki toujou ap mande gè maten midi swa, wè nan dènye videyo avan videyo sa l di w ke gen lontan l pa fon mò, Ahh Kris la ann fè batay la non. Bon brèf, m te vle di nou ke a nenpòt ki moman yon lòbèy kapab pete. M pote lòt enfòmasyon pou nou, se pa sa sèlman. Ban m ale chache enfòmasyon sa yo. Pral gen zen wi mezanmi. Pral gen anpil zen dan la repiblik. Gon materyèl ki antre pou la polis nasyonal dayiti ki rele INCAS. Hum qu'est ce que ça veut dire moi je suis pas grec je sais pas ce que ça veut dire eske se lang grèk oubyen anglè men li rele INCAS si w ap gade l wap wè l sanble yon bèt men se pa yon bèt se yon machin blende ebyen materyèl sa yo pral kòmanse woule sou tèren an paske li sanble blan an di ke pandan eleksyon an pral fèt la fò yo ratibwaze 2 3 grenn bandi humm atansyon wi blan atansyon wi lapolis nasyonal dayiti donk materyèl sa a genlè son move bagay wi jan map gadel la la aparaman m wèl gon peltez devan nen li epi kawoutchou l pi robust ke lòt ti blende an lòt ti veyikil blende an. sa ki pa menm blende a 3 a, ebyen machin sa yo gen plizyè k ap antre men deja genyen youn ou de ki antre jodi a, machin sa yo pral batay tèt chaje wi la, men si machin sa yo alò veyikil blende sa yo pral lage yo sou tèren an pou kapab batay kont bandi fòk se tout bandi ki jwenn, si son dizèn y ap achte pou kapab fè tout bandi antre nan twou, ke yo achte yon dizèn pou fè tout bandi antre nan twou men lè yo vini konsa tou. Fòk nèg yo gentan gen yon tand pratik sou li pou menm bagay ki te fèt nan vilaj de Dye an, li pa fèt. Epi jounen jodi a la mesye polisye yo lè n pral nan operasyon fò n byen kalkile kòman n pral nan operasyon an. Veyikil blende sa a tou fòk gon esè ki fèt sou li paske Yo gen dwa eseye yon M 30 sou li la epi sa w tande a la lobèy pete wi. Talè w tande li pran lari a la epi ti Terios kanpe anlè a la li eseye M 30 lan sou li epi sa w tande a la machin nan pran. Nou sonje te gen yon seri de machin. Premye operasyon ki te genyen nan vilaj yo kont Anèl. Anèl te plat kawoutchou yon seri de machin. Bon dezyèm operasyon an. Kounye a dezyèm moun nèg yo te bezwen pran e Izo. Bon Izo atèl pwen l sezi cha. Se achte yo achte cha nan men l. Men sa, anpil moun espere ke nèg yo pral itilize l byen, yo pa pral pote boure mal pou antre nan twou pou yo kenbe yo ankò. Men jan m ap gad bagay la la mesye, sanble yon bèl ti materyèl wi. Bon li te kab fè yon ti machin jèn jan wi aparaman, sa n panse? Wè, paske e fòm li nòmal, men antouka se pou al pete kout bal. Tèt chaje! Bon, n ap tann tout flo machin sa rantre epi pou kapab konnen. Kisa yo pral fè? Kilè operasyon ap kòmanse? Aparaman, la route de Martissant, ebyen sa va etre danjrez ankò paske bon, la polis pral met pye l atè a depi machin sa yo vini paske fòk yo fè tès. Men, mesye, jis avan nou fè tès la, fè tès sou yo avan paske si n al sou tèren an, se pandan n al sou tèren an nou pral fè tès, bagay la kapab vrèman, vrèman madre pou nou. Je vè vou lese avèk yn enfòmasyon. Lenfo sè ke, ya yn sitwayen ki sapèl Jean Laguel Civil. Li daprè sa yo di, ta sanse enplike nan asasinay Jovenel Moïse, paske il a donné du feu vert. Men te gen yon lajan ki tonbe, yo akize li kòm kwa li ta genyen anviwon 100 mil dola ameriken nan men l, sa vle di pou bay yon seri de ti chèf. Sa vle di gen yon seri de pòt ki pou louvri, lè yo gen dwa parèt sou nèg sa la, li di bon tande non, e. E DIA ap gen pou l pase la a, lè l pase ou pa menm bezwen tire. Konprann? Donk gon bagay ki pral fèt la a, sa vle di yo, yo gen dwa pa konnen se touye yo pral touye Jovenel Moïse non, men nèg la gen dwa di, ekoute, gon seri de gwo chèf k ap vini la a frè m nan, lè w wè yo, just bay yo pasaj. Epi sa w tande a la a, yo di nou gen nèg ki jwenn mil dola ameriken wi. Gen moun k ap di, mesye, pou mil dola ameriken pou yon nèg ta bay pasaj, men non ou pa konn si e touye ou ta pral touye prezidan an. Bon ou te gen dwa menm pran twasan dola ameriken wi. Men brèf fò n di ke. Anpil moun antrave. Rapò rnddh la m fon tounen sou li ankò ou konn kiyès ki pran a bòl? Men banm di nou bagay mesye peyi sa oo. Mèt Renòl Jòj se avoka Jan Lagel sivil. Donk Renòl Jòj pran afè a. Li jwenn yon afè. Donk li defann Jan Lagel sivil e l di wè afè rapò rnddh sa a se yon rapò lòbèy. Ann tande Renol Joj non la fami. Son rapò ki yon ti jan byeze. Donk lè yo pale de sekirite prezidan an e gen moun ki toujou bliye ke konsèy sekirite prezidan an se yon bann polisye k ladan l e polisye sa yo kwafe pa de enstans ou li premyèman li kwafe pa sekretarya jeneral palè nasyonal e sitou pa CSPN nan. Donk si sekirite palè nasyonal sa a fayi, CSPN nan tou fayi. Sitou CSPN nan. Paske nèg yo pran yon bann kolonbyen yo antre anndan peyi a zam alamen, yo entegre yo nan polis la, devan je nou tout, e sa yo te di yo vin fè a se pa sa yo ba yo fè. E yo pa ka foute di m Kolonbyen yo te rete pou kò yo epi yo te fè plan pou yo asasinen prezidan. Yo pa gen moun k ap bwè bagay sa nan men yo. Lèfini tout moun chita nan plas yo epi y ap pèsekite moun en alò ke lè vrè koupab se yo menm. Se CSPN nan m vle pale de. Ti Claude Joseph, m vle pale de Léon Charles, m vle pale de minis lajistis anbasad amerikèn te desann nan penitansye a, yo te wè Solaj, yo te wè kliyan m nan, kliyan m nan kanpe devan Solaj, yo mande Solaj èske l te bay yon moun ki rele, nèspa? Je lage an sivil 100 mil dola, la repons de Solaj te di pou byen, M pa janm konn yon moun ki rele Je lage sivil nan vi pa m. Epi se a se moman Je lage sivil di se mwen ki Je lage sivil la. Li di bon mesye, e premye fwa mwen menm rankontre a mesye a, m pa m pa konn mesye a. Kote pou m te jwenn 100 mil dola pou m bay? Donk m pa konn kote Pyè Lesperans jwenn bagay sa a li mete nan rapò l la. E si l mete l nan rapò li, bagay sa a vini tou dwat de mesye CSPN yo m sot site la a. Paske se yo menm k ap mennen ankèt la. Se yo menm, yo, les coupables mènn l'ankèt. Men, bon, m pral di nou lòt koze. Gon yon akt ki soti nan, nan men dwayen an, ki enfiltre kliyan m nan. Alò kliyan m nan poko parèt konparèt devan okenn jij denstriksyon ata sèl lè jij denstriksyon èt abilite pou l di yon moun lè l fin mande l, ou mèt al lakay ou m pa bezwen w nan dosye a, ou menm ou se temwen ou menm ou se enkilpe. Donk mentnan men pakè ap enkilpe moun hein gen de bagay ki pou fè w sot tonbe fas koutoutè a humm koulye a la yo konprann pou yo fè Jean Ladèl Civil peye yon bòl soup ke li pa ni wè, ni pran sant li, ni manje. Bon finalman qu'est-ce qu'on peut dire de ce pays? Ben teyat, fim, paske on est toujours en plein théâtre e si ou pa aktè se ke ou se spektatè apparemment men en tout cas gen anpil moun k'ap jwe dans le camp de spectateurs e quand on est en Haïti n'ap asiste a teyat sa yo se de tèyatr san fin, san fin, finalman, Et on peut dire au final, ce sont des feuilletons écœurants.